Depi yon moun kap pwoteje bandi ou paka bon moun. M te kòman mwen wè Bob si se son nèg m te renmen anpil m paka fout tande misye ankò. Ou konprann? Eee misye ap pwoteje vye tenten biznis li yo anba a, lap pran pòz lap lap goumen pou lap lap lap lap lap fè moralite pou bandi. Ou konprann? Yon ekip nèg mesye kap tiye moun nan peyi misye yon ekip malandren ap tiye moun nan peyi pou moun kèlkeswa moun kap fout defann nèg sa yo bandi ou ye tou konprann ou paka bon moun menm epa nèg kap defann bandi bandi ou ye pa gen sòti de la ki radòt sa yon don peyi mèt la moun pezib non peyi menn ou nan peyi ou menn ou o. Ou nan pew ou paka fout viv menn ki bagay sa ki bagay salopri sa mwen menm tou diw sa mwen menm mwen kelkeswa jan ke mwen se yo gentan lagem atè ok mwen menm mpa men vid menm mwen kelkeswa sak vin lakay mwen yo oubyen vin nan zòn mwen sa yo jwenn se pa yo yon ekip malandren paka pou vini nan peyi mèt la yo kip san sal san benyen konprann epi yap kidnape moun yap fè yon ekip lajan yo sal yo toujou santi fò konprann. Yo pa p benyen zèl sandal nan pye yo. Gwo zam ki koute konbyen mil dola ameriken nan men yo. Yo salòp anpil menm. Bon mwen menm ta chèf an Ayiti, mwen menm zòn sa yo menm se wout pou w ta wè ta pase nan yo. Se bèl plaj yo w ta p wè, zòn Site Solèy, zòn Vilaj de Dye, zòn sa yo, Melinine yo. Konprann? Si gon ti zòn anba m ka fè konfyans li rele Fontamara. Pase m al nan zòn sa m wè Fontamara pa tèlman dejenere. Men apre sa gen ravin. Gen ravin, genyen vilaj satan. Mwen t ap elimine yo kote sa yo. Site solèy, ba dèlma. Konprann? M elimine kote sa yo. Ou pa nèg miragwàn. Gade sa ou di, misye sa rele komisè a di komisè la prive sou li wi. La frekansite. Konprann? Mwen m renmen l nèt e m filme l montre l montre l li pran l epi l tiye l menm jan ou fè a tou konprann e pa sèl nou menm inosan k pou kriye fò bandi yo kriye tou ou pa ou pa izo fache ou nèg miragwàn ou ye sa w pèdi anlè a sa w pèdi hein frekansite monchè konprann an nan moman an federal fin mouri n ap rele n ap ba l presyon epi nou nou vini tou ou pa menm nèg miragwàn menm. A monchè. Monchè monchè misye misye misye gen grenn nan moudal. Ou konprann? Misye gen grenn nan moudal. Bon misye bon misye misye san lè prezidan la. San lè prezidan. Mesye se pa pwoteje nap pwoteje bandi non pa gen pou bandi pou nou pwoteje nan vil la men si w fin fè videyo yon nèg ou fin metrize nèg la ou konprann. Menm ke ou fè tèt li pandanl nan prizon an 4 mwa sanl pa pase devan jij m konprann ou pranl anndan ou ale ou fizyel ok pa yon moun ki konnen kote misye fè men aprè nou nèke fin fizye nèg la epi video fin fèt epi nou fizyel konsa non se pa pwoteje bandi ou konprann mwen menm. Bon lè map pase anba sa nan zòn matisan mesye se wè pou nou wè wi jodia m wè yo boule 2 moun yon dam ki chita bò kotem nan bis la dam nan wè bagay la l tranble pas yon fèy bwa wi mwen menm menm kout a menm dam nan kenbe m mwen menm m chita bò bò kot dam nan m met tèt mwen dwat paske mwen menm m wè bagay la sa fèm mal tou men e jan patnè a sot di a la. Vilaj son kote pou yo ta detwil se detwi pou yo ta detwi vilaj nèt plat menm jan prezidan an te bay lòd pou te bonbade ki vil sa m tande ki te pwazonnen an se li menm menm jan an tou Pou yo bonbadel bonbade vilaj bonbade gran retire sa yo tout vòlè sa yo nèt nèt nèt nèt nèt mesye se pa ti bagay piti non kap pase la humm tèt chaje wi se pa ti bagay dwòl non mezanmi lèn gade bagay sa yo frèm bagay sa yo fè yon moun pè pran lari ou pa konn kote pou monte si pou monte si pou desann jan peyi sa vin ye la mesye yon ti peyi ki te sitèlman dous humm tèt chaje mesye humm kouraj wi. Ay kesyon nèg a se sa kap kraze ayiti a se se twòp sitirans sa yo ki wè peyi a nan eta li ye la konprann nou jis ap pwoteje yon vye bandi k mouri valè inosan valè moun serye k mouri e nèg sa yo menn fè konplo yo tiye 5 polisye kap travay kap ki tap itil peyi a. Andan vilaj de Dye bon mwen andan vilaj de Dye anba sa von gran ravin se kote pou yo ta mete gazolin pou yo brile von se kote pou yo ta moute anlè avek elikoptè fout dife nan vilaj de Dye anba an fout anpeche moun viv non peyi men gad yon wout anba moun paka menm pase ladan byen ke mwen menm pa moun nan sid men sa fèm mal se ayisyen parey mwen kap pase la ou konprann gen moun ki ki ki gen moun ki serye kap viv pezibleman nan peyi an. Yon ekip malandren ki kenbe zam anba a anpeche moun viv. Ke Muscadin bon m tèlman renmen komisè sa anverite se nan palè nasyonal pou l ta ye pou l ta pou l te pou l te pou l te vin avèk lwa lwa sa pou fout vagabon ee lwa lwa de pèn de mò pou yo ta vin avèk li pou fout vagabon anba tè nèg sa yo pa gen plas pou nan prizon pou yo. Konprann? Depi yon nèg pa renmen Miskaden, vòlè! Menm yon nèg ka ti yon nèg, yon nèg ka ti yon nèg ki ta echanj de tir a la polis. Men yon nèg ki metrize, wap fè video, wap fòse l di bagay, li pa anvi di, met pawòl nan bouch li, ay foli travay m rele sa, foli kriminèl. Si misye santi l kriminèl vre, si yo paka revoke l, fè yo nome l. Nan sa bisantnè a la mwen sa l ka fè la mwen map bal tout respè l men tout antan e konsa m wè lap aji la misye son salopri mwen menm ankò m bay misye men m pa gen okenn respè pou salopri sa frè pa pran vi moun pou anyen men. Mesi sou group la kounya nou banm rezon nou wè misye pat dwe fè video nèg la aprel touyel èske sa pa wòl yon komisè di gouvèneman sa se wòl yon bouche misye jwe a misye misye son bouche liye ou konprann ou konprann misye se nan labatwa pou yo mete misye humm epa epa wòl komisè di gouvèneman ou konprann humm misye son bouche liye humm. Banm di nou yon bagay mwen salye nou anpil se banm di nou yon bagay fòk nou pa fè foli pou foli fòk nou pa aji avèk emosyon dayè m ka konprann ke sa komisè a fè a li ò la lwa èske sa izo ti lapli bogòy krisla fè anba a èske yo nan kad la lwa Byenke m pap fè konparezon antre yo menm avèk komisè a paske komisè a rezone plis ke nèg sa yo paske nèg sa yo se son de bandi notwa sa vle di yo menm yo pa gen eta dam ok m ka konprann sa men yon peyi ki pouri avèk yon ekip salopri kap kidnape moun tiye moun hein eske bon mwen menm pou mwen menm misye te sipoze fin tiye misye brile misye. Nèg sa yo mechan anpil. Lè map tande Teriel jodia misye misye plis ke kriminèl nèg sa yo egzekite a. Lè nou pa konnen enfòmsyon de yon moun pa pale de li. Nou ta konprann ke e komisè a aji pa emosyon e li bon. Li pat dwe fè video a pou l te montre ke lap egzekite misye. Sa m kondanel. Men nèg sa yo Yo menm lè yo pran yon inosan, lè yo pran yon moun yo kidnape l, y ap dekapitalize moun sa a fizikman, moralman, ekonomikman. Ki ki non nou ka bay nèg sa yo? Nèg sa yo kamikaz yo ye. Ou konprann? Nèg sa yo pa gen pa nèg sa yo pa gen prizon pou yo. Lè yo pran yo se egzekite yo. Sa yo pa gen prizon pou yo. Nèg sa yo m wè k anba k ap tiye moun. M ap gade yon jèn fi ki sou do lakay li, li resevwa yon ba li mouri si plas. Hein? Nèg sa yo menm sa yo ye. Mwen ke miskaden fè travay li. Peyi sa li lè li tan pou nou sispann ap ap pwoteje vagabon sa yo. Ke komisè a travay jan lap travay la. Egzekite malandren kap peche peyi a mache. Yon peyi moun paka fout fonksyone ladan. Yon peyi tout moun fè sa yo vle, tout moun chèf ladan. Nou fout malandren nan prizon nan simetyè yo fini anh kote nan prizon pou nèg sal afè arete nèg vagabon sa yo fout yo nan prizon anh bagay konsa met nèg yo anba tè pou peyi a gen chans yo menm m gen biznis mwen nèg yo brilel lavel la e kriminèl sa yo ki brilel ou konn brile brile sa m gen machin Biznis mwen hein alò nèg sa yo pou pou nèg sa yo moun yo ye ke komisè a ke komisè a t kontinye nan menm liy lan nan menm ide a flanke vakabon bat. Mwen menm mwen pote avi pam men mwen menm a chak fwa map pote yon avi sou yon bagay m toujou reflechi kisa m pral di kisa m pral fè èske sak fèt la kòman l pa fèt paske lezètimen m ka di w se yon pèp ki trè difisil ou pa ka konprann li yo pa konn sa yo vle. Ou pa ka pran la pati pou pèp ayisyen, ou pa ka di pèp ayisyen al touye, ou pa ka di al kraze, se yon pèp li fè sa l vle, l fè sa l anvi l vle. Yon sèl bagay, sèl tò, e pa menm tò non, sèl lòd nou ka raple komisè a, se fè bagay yo diskrè. Mwen menm sa se opinyon pa m. Pa gen yon ayisyen. Pa gen yon manman pitit, pa gen yon papa pitit, pa gen yon moun ki gen figi moun, ki gen kè yon moun ki pou asepte sa k ap fèt la. Menm si l te pitit ou k ap fè travay sa, menm si l te frè w, menm si l te kouzen w t ap manje nan lajan an, ou deja konnen se yon lajan changou l ye, w ap mouri kanmenm, w ap mande frè w la pou l arete. Sa Muscadin ap fè a, se toutafè nòmal pou l fè l, se sa pou tout komisè ta fè. Pa bliye nou nan yon peyi nou pa gen prizon. Ayisyen vin pa pè prizon ankò, nou pa gen kote pou nou mete yo. E dayè, nou y ap akize Miskaden, yo pa gen anyen y ap akize l. Miskaden poko janm pran yon moun pou lenstan, li pa montre w prèv ke se yon bandi vrèman. Ou pral mande m ki kote, yo tout gen tou bal sou yo. Yo tou sot Gran Ravin. Ok sa deja se premyè prèv dezyèm prèv la se pa gen prizon pou yo met moun sa yo paske patwon yo la yo pral lage yo nan prizon yap sove nan prizon yap vin touye madanm ou touye pitit ou touye tout moun nan peyi ya evidam depi yo pran yo se touye yo e nou bezwen plizyè miskaden. M tande plizyè moun la yap pale Yo di Yo di si w pran si w al taye madanm miskaden li ka pètèt touye w si w fè pitit li yon bagay li ka sa egziste m dakò tout moun pran panik men miskaden pa miskaden merite blam li merite rale a lòd men l pa merite revoke bòn jounen epi koute mesay yo.